Medam, mesye, bonjou ou byen bonswa yon lòt fwa ankò n ap di w byenvini sou platfòm pa w la ki rele Odit ou byen Machann Enfòmasyon. Nou kontan rejwenn ou pou nou pataje kèk grenn enfòmasyon nou genyen sou yon maladi ou byen yon epidemi k ap wonje mond lan. Epidemi sa a rele varyòl di senj, men yo konnen l an anglè sou non Monkey Pax. Men moun ki se medsen yo, yo genyen yon non pou li, sa vle di non syantifik maladi sila. Ebyen, non syantifik maladi a se Orthopoxvirose simienne. Kilè yon zannimo enfekte se lè li genyen yon enfeksyon. Sa a nou tout konnen l. Se yon maladi ki ka pwopaje oubyen transmèt de yon moun a yon moun tou. Men, yon moun pa ka bay yon moun li si yo pa genyen kontak dirèk. Men, yo gen dwa genyen tou kontak ant yon objè. Sa vle di, yon moun ki malad, ebyen, t ap fonksyone ak objè a oubyen t ap itilize l, ebyen, yon lòt moun ki pa gen l vin itilize menm objè a, ou gen dwa atrape maladi a la tou. Men atansyon wi, se pa lè w wè gwo bouton yo sou moun nan, ke moun nan li menm, li enfekte. Prezantasyon klinik maladi sa a sanble tèt koupe avèk yon varyòl yo te dekouvri nan ane 70, sa vle di an 1970. Men yo ta pral eradike maladi sa a dan lemond antye, se dizan plita, sa vle di an 1980, yo ta pral eradike maladi sa a nan tout mond lan. Varyòl di sinj te jwenn nesans li, oubyen te twouve nesans li, sporadikman nan rejyon Afrik yo. Ann di ann Afrik Santral avèk Afrik Oksidantal. Se la maladi sa a ta pral fè aparisyon l pou la premyè fwa. Bò kote forè ki fè frèt anpil yo. Depi ou wè forè, ou wè se yon espas ki gen anpil pyebwa. Pratikman dèfwa ki souvan gen dlo, swa yon rivyè tou. Ebyen, se la maladi sa a ta pral jwenn nesans li pou lapremyè fwa an 1970. Nan ane 1970 yo. Yon bagay ke anpil moun pa konnen de epidemi varyòl di senj la. Ebyen. Vanyòl di senj te la nan menm epòk avèk ou nan la avan yè. W ap di kòman m fè di l te la an 1970 men m vin di li te la avan yè an 2022 a. Kite vi, kite m di nou. Vanyòl di senj yo te eradike l an 1980. Lè sa a yo pa t rele l varyòl di senj, yo te rele l varyòl. Se sa k fè yo te vini avèk vaksen kont. Varyòl la. Tande byen wi. Li te rele varyòl. E tout an 2003, tout 2017, li te toujou rele varyòl. Men kounye a la, an 2022, varyòl di senj lan, li menm li ta pral fè aparisyon l. Li te la nan menm epòk avèk kowona, men kowona te anpeche moun pale de li. Ou konprann? Kowona, paske avèk fason kowona t ap boulvèse mond lan, ebyen anpil moun te preyokipe pou yo pale de kowona olye pou yo te pale de varyòl di senj lan paske kowona te gen plis ka viktim. Ebyen, sa te anpeche moun pale de li, men kounya a, li kòmanse etann li sou plizyè peyi nan Ewòp tankou peyi nan Lamerik yo. Kanada deja resanse 2 ka, Etazini resanse 2 ka, e konsa tou nou genyen e Angletè, Almay ki resanse 2 ka, e Ajantin tou li genyen 2 ka. Kesyon anpil moun ap poze, piske son epidemi, eske l pa ka touye moun? N ap di w wi. Li kapab touye moun, sa vle di to de letalite maladi a. Lè y ap pale de to de letalite yon maladi, sa vle di. Pousantaj pou l touye moun nan. Ebyen m ap di nou to de letalite maladi a ebyen li se 1 sur 10 sa vle di sou chak 10 moun kapab genyen yon moun ki mouri. Sa nou tout dwe konnen l. Maladi sa a refè sifas se depi aprè yo te fin chwazi kanpe vaksinasyon anti-varyolik la, sa vle di vaksen kontr varyòl. Ebyen, se depi yo te fin kanpe vaksen sa a, ebyen maladi sa a li te refè sifas. Sentòm w ap santi pou maladi sa a ki se varyòl di senj lan, se fyèv, Tèt fè mal, gonfleman, doulè dòsal, avèk doulè miskilè. Men vrè sentom sa yo pral parèt se yon jou oubyen 5 jou aprè fyèv la fin tonbe sou malad la. Sa vle di, pandan w gen fyèv la, sentom sa yo poko ap parèt. Men se aprè Sentom sa yo fin pare e apre fyèv la fin tonbe, ebyen vrè sentom sa yo yo menm yo pral parèt. Jeneralman bouton oubyen klòk yo ebyen yap kòmanse leve nan vizaj moun nan apre sa yap etann sou tout kò moun nan. Men sak dwòl la apre apre e plizyè jou klòk sa yo pral pete Sa pa vle di w ap pran l. Fòk sentom sa yo kòmanse parèt, m ap pale de tèt fè mal, doulè miskilè, doulè dòsal, se jan de doulè sa yo. Men, èske se sèl mwayen ou kapab pran l? Non! Pi devan ou pral tande pa ki lòt mwayen ke yon moun kapab pran maladi sa tou. Prevansyon kont maladi sa a, se de li nou pral pale w. Depi ou wè prevansyon, ou wè ki mezi ou dwe pran kont maladi a. Si tout bon vre ou pa ta vle enfekte, men ki rezon pou w pran l. Se sa k prevansyon an. Varyòl senj lan ka pwopaje sèlman lè yon moun genyen kontak. sere avèk yon moun eske li totalman sa? Nardo, Non! Paske li kapab transmèt pa yon zannimo, li kapab transmèt pa yon objè ke yon malad ebyen pataje avèk yon moun ki pa malad. Men fò m di nou tou, maladi sa a li penetre pa vwa respiratwa yo. Sa vle di, bouch avèk nen. Men atansyon, li kapab penetre nan zye moun tou. Oparavan, yo pa t konnen li. kòm yon maladi seksyèlman transmisib. Sa vle di, yo pa t janm konnen l kòm yon maladi moun ka fè nan fè, ka pran padon nan fè bagay. Men konnya a, lasyans fè konnen ke ou ka pran l tou nan fè bagay. Bon, si moun ka pran l nan saliv, se di nan bouch, nan fè lamou, on moun ka pran l. Sa vle di, konnya a yo vin konnen l kòm yon maladi ki seksyèlman transmisib. Yo fè konnen tou ke yon moun kapab pran l nan sèvyèt. Sa vle di, si w ap itilize menm sèvyèt avèk yon moun ki deja trape maladi sa a, ebyen ou gen dwa pran maladi a nan sèvyèt la tou. Men ou kapab pran l nan rad moun nan. Si moun nan genyen l epi l met rad la, retire yon rad ki te sou li met l yon kote ou menm ou al pran rad sa a ou mete sou kou ou, ebyen ou kapab pran maladi a. nan rad la tou. Se youn nan prèv ki montre aklè ke ou kapab pran l si w pa an kontak dirèk avèk yon moun ki genyen l. Men yon lòt fason ou ka pran ou ka pran maladi a tou. Ou ka pran maladi a pa de gouttelèt ke yon moun ki gen maladi a voye sou ou. Pou moun ki pa konn sak rele goutlèt la, se lè w wè moun nan touse, ou wè yon ti dlo vole. Sa vle di, se sa goutlèt la. Ebyen ou kapab ratrape maladi a, oubyen atrape l, ratrape l si w te genyen l deja epi ou te trete ou vin repran l. Oubyen ou atrape l si w potko janm genyen l pa gout lèt yo. Sa vle di, ou bò kote yon moun ki genyen l a kèlke santimèt, epi moun nan rete l touse, epi gout lèt sa a vole sou ou. Ou ka pran maladi a la. Men, evite tout bagay sa yo se prevni kont maladi a. Lave men nou lè nou sot an kontak avèk zannimo yo. Sa a se prevansyon kont. Ebyen, yo ta pral jwenn maladi sa a te fè aparisyon l Ozetazini. Ebyen, yo ta pral rive detekte 81 ka de maladi sa a ki se varyòl di senj lan nan peyi Tonton Sam, Dan Jòn, Je Vèt. An 2017, maladi sa a ta pral parèt tèt li. nan yon peyi ki rele Nijerya kote yo ta pral resanse 172 ka e 75 pousan nan moun sa yo se te gason ki te aje antre 21 a 40 lane. Sa vle di gason ki gen laj pou al lonje al chanje bèt pozisyon. Yo poko janm jwenn tretman pou maladi sa a. Se kesyon anpil moun ap poze, kòman yon moun kapab trete de maladi sa a? Yo poko janm jwenn tretman pou maladi sa a. Men, 85 pou san nan dòz oubyen medikaman kont enfeksyon yo, ebyen yo eseye l sou maladi sa a, ebyen 85 pou san ladan yo bay ti rezilta Men, nou konnen lasyans p ap rete endiferan. Gen peyi ki p ap dòmi. Depi yon epidemi parèt, gen peyi ki kouri rapid ap gade kòman yo kapab eradike maladi a pou l pa pwopaje plis dan lemond. E peyi yo konn ap goumen pou frem, sa vle di pou kredi tou. Peyi sa a li menm li bezwen pou yo di se li k vin avèk tretman kont tèl epidemi. Ebyen fò m di nou nan moman m ap pale avè nou la a, nou genyen Espagne ki deja ap prepare dè milye de dòz kont maladi sila ki rele Monkeypax, ki rele Variole du singe men ki gen non syantifik li L'orthopoxvirose simienne. Sa vle di Espagne deja ap gade kòman yo kapab goumen pou bay rezilta, sa vle di goumen pou kouri dèyè maladi sa. Ebyen maladi sa se yon maladi anpil moun pa dwe minimize. Paske w ap viv nan yon mond kote maten an moun nan gen dwa pran avyon l swa tande al al an Afrik. Moun nan gen dwa pran avyon l l al Nijerya, l al an Almay, an Angletè, Kanada, Espay, m te di l deja, ebyen an Ajantin. E li gen dwa te rankontre avèk de moun ki enfekte. Men ou menm, ou gen dwa chita an Ayiti nan moman an, ou di a bon, m bay je sa an Afrik, m pa gen pou mwen avè l. Epi, bon, yon moun sot an Afrik, kèk jou aprè, li rankontre avè w. E nou sonje, Moyiz Janchal, avanyè, te an Afrik e l te fè plizyè jou. Èske sa vle di ke li gen maladi a? Se pa sa m di. Men, mwen endekse yon ka pou nou, yon Ayisyen ki te ann Afrik. Sa vle di, gen anpil moun ki pa gen menm non ak Moyiz Jan Chal k al ann Afrik tou, e ki al nan peyi ke maladi sa a deja wonje. E moun sa a antre ann Ayiti, epi ou di, a bon, maladi a pa ann Ayiti, bon, m pote tout neglijans ki genyen, epi, boum, sa w tande a, ou atrape maladi sa a. Mezanmi, gade si n ka trè pridan kont maladi sa a, se pa yon jwèt. L ap wonje mond lan tout bon. Pou w ankouraje travay n ap fè a, abòne, kòmante, layke, pataje, mande yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch, yon kamarad fè menm bagay avè w, abòne, kòmante, layke. Se yonn nan mwayen ou kapab ede nou devlope kominote nou an. Se yonn nan mwayen ou kapab ankouraje nou ak travay n ap fè a. Mwen rele US, medya rele odit oubyen machann enfòmasyon. N ap kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon. Bali.